N ap gade sitiyasyon nan peyi Dayiti, nou pa ka kenbe. E sila yo ki an Ayiti, anpil moun ap mande kòman yo fè ap viv. Nou nan yon kriz. Sitiyasyon de kriz sila a, ebyen, li plonje nou nan yon sitiyasyon de kawo. Pèp la pa ka reziste ankò. Se nan sans sa a genyen. Defansè Paris Saint Germain an ki se Fresnel Kimpembe ki oblije lanse yon apèl alèd pou kapab ede ayisyen yo ki nan difikilte. Ben wi paske jan bagay la ye la a lè w nan yon kriz konsa ebyen tout ayisyen gen pwoblèm, tout ayisyen pa ka manje. E mete sou sa kriz gaz la ebyen m ta kapab di c'est le pire, wè c'est le pire. Ebyen kisa ki pou fèt pou kwè l ye la a? Il faut debloquer la situation paske ban m di nou yon bagay. Wè sa kap pase la mesye. Nèg ki kenbe kriz sa nou mechan anpil wi nou mechan anpil e fòm di nou ke kesyon gaz la nou kòmanse wè vizaj anpil moun ki ap parèt dèyèl e lè nan yon peyi ou kenbe peyi sa nan yon kriz ou mete pèp la nan yon sitiyasyon difisil konsa ebyen ou komèt yon krim kontre limanite e Si ou pa peye sa pa bò kote la jistis, la nature ap gen pou frape w. Paske pa bliye, gaz la se yon pwodwi transversal, pour ceux qui connaissent ça bien, donc sa se le b-a-ba en matière d'économie. Depi gaz bloke, ebyen se tout bagay ki bloke. Sa vle di li gen konsekans sou tout lòt pwodwi nan peyi a. Donk, depi yon ventèn de jou, yon kriz gaz ap perdure nan peyi an. E jan n ap gade sitiyasyon an, se prèske se menm bagay la. Sa vle di, ou poko wè kote solisyon ap sòti. Yo anonse ke gen sòlda ameriken k ap vini pou kapab pèmèt ke livrezon gaz la fèt pou moun yo kapab respire. Men fò n di ke peyi etranje, patikilyèman Lezetazini, yo genyen sa n ta kapab rele yon opsyon. Kèlè lopsyon? Se wè yon peyi anderiv nèt. Epi lè sa yo menm. Ya vini pou kapab fè kichòy. Ou wè an Afganistan. Ou wè anpil lòt peyi nan mond lan kòman sa ye. Ebyen jounen jodi a la a, lefèt ke yo anonse arive 2 sòlda ameriken, m ta kapab di se ta yon ouf de soulajman, men pou kilè? Paske jan bagay la ye la a, ilè tan pou ke nou ta kapab rezoud pwoblèm sila. Men, ekoute byen, lapolitik dèzetazini pa rapò a dòtre peyi, Du Sud, peyi yo gen kontwòl yo, se wè peyi sa yo sonbre dan le kawo, epi menm pèp sa ki li menm ap di aba Ameriken, lè Ameriken an vini, l ap di, men sovè a. Se konsa wi, ou wè gen anpil nan nou ki pa vle wè Lèzetazini, men nou pral rive nan yon kote, lè yo voye sòlda ba nou n ap di, Etazini sove nou. Se konsa. lojik yo fonksyone. Men fò m di nou byen, si genyen yon moun ki ap defann enterè pèp tout bon vre, nou ta di ke n ap debloke. Se sa k fè, jodi a la m ap fè yon apèl ak mesye je nèf yo. Nou bloke se vre. Nou mande pou Ariel Henry ale se vre, moi je suis d'accord. Men ekoute, w ap rive nan yon moman w ap tèlman peze sou akseleratè lan, w ap di ekoute, la a se mwen menm k ap fè pwòp tèt mwen abi. Tande byen. Nou bloke gaz la se vre, men premye kategori moun ki enpakte pa pwoblèm sila a, se la popilasyon pli pwòch de vou. A Site Solèy, pa gen dlo potab. Moun yo pa jwenn yon ti sachè dlo paske wout bloke, machin pa ka moute, machin pa ka desann. Menm dlo moun yo pa jwenn pou yo benyen. Donk sa vle di ke nou nan yon sitiyasyon kawotik. Tande byen wi! Moun yo pa ka manje, yo nan povrete ekstrèm, yo pa ka jwenn yon ti dlo potab. Sa vle di, nou menm la a ki ap peze sou akseleratè lan, ki bloke sitiyasyon pou kapab fè nèg sa yo flechi, ebyen an kèlke sòt nou kontribye a agrave sitiyasyon moun ki pi pre nou yo. Konprann sa byen wi. Mwen m dakò avèk revandikasyon nou an. Mwen dakò avèk lojik nou an. Men, gen yon bagay pou nou konprann. Lè nou fè sa, gran nèg yo toujou woule paske si w ap gade nan lari an, w ap wè machin sèvis de leta toujou ap woule. Sa vle di leta toujou jwenn ti gaz li. W ap wè anpil gran nèg ki yo menm stoke gaz lakay yo toujou ap woule. Donk se ti malere a ki ap oblije kanpe aviyasyon. Tann yon ti kann tè sa yo rele rache pwèl la, ekskize mwa lekspresyon, k ap pran senkann goud, swasannkenz goud nan men yo pou kapab mete yo Petyonvil. E si yo pa jwenn li, yo p ap ka pran yon moto. E pa bliye gen moun, ti kotidyen yo repoze nan lari an, se nan ti moute desann pou yo kapab fè degouden. E lè yo pa ka moute desann, pwoblèm total. Donk sa vle di, sa gen yon enpak sou ekonomi an. Se vre nèg yo p ap ka vann gaz. Men sa pap twò deranje yo paske yo toujou ap fonksyone, yo toujou ap manje bon banm di nou bagay lè nou fè tout tan sa nou bloke Ariel Henry pa toujou manje byen nèg yo pa toujou byen fonksyone yo pa toujou gen fich gaz yo yo pa toujou gen kat telefòn yo yo pa toujou touche menm kòb la donk se ti popilasyon ki pi pre nou an ki pap ka jwenn ankenn aktivite kounya ti sachè dlo a 3 pou 10 goud e ou paka jwenn ni ankò. Yè swa m pase kote yon zanmi, m di vann mwen 10 goud dlo, li di m pa genyen, li fè m kado 2 grenn. Donk na konprann ke gen moun ki a lorijin de kestyon sila, yo stoke gaz la, y ap fè politik avè l tou, epi pou Ariel Henry ka ale. Men pa bliye, moun sa yo, yo gen menm patwon. Patron yo se Lèzetazini. Konprann byen wi, Lèzetazini. Epi gon bagay pou nou konprann. Nou fè anpil tan ap mande Jovenel Moise ale. Menm si nou pat genyen yon revandikasyon ki jis. Pa vre? Daprè anpil moun paske ekoute demande le départ de Jovenel Moise. Sa pat sifi ak anyen paske nou pat prepare pou yon tranzisyon. Paske nou toujou la nan tranzisyon nan peyi Dayiti epi aprè se jis pou n kapab bwote. Sa vle di ou wè menm nèg ki tap mande pou Jovenel Moïse ale jounen jodi a la se yo menm anpil nan yo bò kote Ariel ap fè lobi nan entènasyonal ap gaspiye lajan peyi a. Donk sa vle di ke Ayiti se yon peyi bleng bleng se yon veritab espageti nèg la te anfas ou jodi a demen li se alye ou epi Lavi fezan, e pèp la li menm li kontinye ap kreve. Se sa pou nou konprann. Pa bliye, Ariel Henry, daprè anpil moun, c'est un médiocre. Men Lèzetazini, se medyòk la l vle. M vle nou konprann ke nou fè anpil ane ap mande Jovenel Moïse ale, ale, ale. Si l pa t gen sipò Lèzetazini, li t ap ale. Nou fè anpil tan ap mande Michel Martelly ale, kite pouvwa a. Si l pa t gen sipò Lèzetazini, li t ap ale. Men jounen jodi a la, menm moun ki te pou Jovenel Moïse fè 5 an an, yo mele ak yon seri de moun ki te an fas Jovenel e jounen jodi a la k ap mande pou Ariel Henry ale. M pa fin konprann. E lè n ap akize Ariel Henry, fò n gade dèyè pou n wè kiyès ki nan ban defans lan. Kiyès ki te fè chwa Ariel Henry? Pawòl la pale! Donk Michel Martelly nè pa. inosan dan tou sa, sètadi li an kèlke sòt dèyè chwa Ariel Henry an. Men jounen jodi a la, m wè n ap rele anmwe dè Ariel Henry epi nou pa di ansyen prezidan an pou fè kèlke choz paske li se yon eleman enkontounab nan kriz nou ye jounen jodi a la menm si l fè silans. Il est plonge totalement dans la discretion mais écoutez il a la manette en main en complicite avec les Etats-Unis. Donk jounen jodi a la fò n konprann y a des bandits. Ki son la, dè bandi ki, petèt dan le pase, ki te pwòch yon rejim. Jounen jodi a la a, menm bandi sa yo, yo di ke ben sa va mal. Y ap mande pou moun rejim nan te mete an, pou li ale. Paske pa bliye, Ariel Henry, se tè le chwa de Jovenel Moïse. E ki avè enfliyanse Jovenel Moïse a chwazir Ariel Henry? Selon les dires, se Michel Martelly. Jounen jodi a la nou nan yon sitiyasyon nou pa ka konprann. Moi je suis totalement dans la confusion paske m pa ka konprann ekip phtk a se yon fòmasyon politik, se tout yon ekip e jounen jodi a la ou wè se yon ekip ki sende youn ap goumen a lòt, youn ap bloke gaz sou lòt de manyè aske ebyen pou lòt la kapab ale. M pa konprann. M vrèman pèdi pèp ayisyen. Antouka moun ki pi pre m yo paske lè m gade byen kriz sa a, M wè se bandi ame yo ki ta kapab pi pre popilasyon an paske se yo menm ki toujou di y ap defann enterè popilasyon an. Si se vre n ap defann enterè popilasyon an, wè ki jan nou te kapab pèmèt ke popilasyon sa a li rale yon souf. Paske bagay la li vrèman difisil. Bon, e gen yon videyo, yon videyo ki viral sur les réseaux sociaux. Vidéo d'un pasteur. Écoutez moi je pense que l'église depi kèk tan la a, vle antre nan yon lojik de demokratizasyon de la vyolans. Bon, sa ka rive ke legliz lan li preche la vyolans. Men imedyatman legliz li preche la vyolans, bon li sanse pa legliz ankò. Paske si map gade videyo sa a, e ou menm tou ki pat gen chans gade l, pou w wè ke m ta kapab di legliz vin banalize kesyon vyolans lan, ann gade ti videyo sa a pou wè sa pastè a ap di. Ou pa bezwen fèmen je w non. Kite je w kale. Gad agoch, gad adwat. W ap repete ansanm avè m. Senyè men manchèt mwen. Beni manchèt mwen an Senyè. Beni manchèt mwen an Senyè. Pou lè map sèv avèl. Pou lè map sèv avèl. Kont on bandi. Kont on bandi. Kem voyel devan. Kem voyel devan. Kem voyel dèyè. Kem voyel dèyè. Nenpòt janm voyel. Nenpòt janm voyel. Poul koupe vyann. Pou l koupe zo. Pou l gaye kaka bandi. Senyè, men manchèt mwen. M oblije genyen l. Jezi te di m achte l. Jezi Kris mache! Jodi a se lè pou m genyen l. Jodi a se lè pou m genyen l. Egzèse ponyèt mwen. Egzèse ponyèt mwen. Egzèse dwèt mwen. Egzèse dwèt mwen. Egzèse entelijans mwen. Egzèse entelijans mwen. Sèvi ak manchèt mwen. Sèvi ak manchèt mwen. Pou koupe vyann. Pou koupe zo. Pou koupe mwèl. Pou gaye kaka bandi. Amen. Ou mèt met manchèt la nan plas li, E ou met chita. Non te yon premye epizòd kote ke pastè ap di tout moun mache a manchèt yo men jounen jodi a la a se file manchèt mande Bondye fòs ak kouraj pou kapab antre manchèt nan po bandi. Eske se pa une sorte de mediocrite de la part de ce pasteur ou de legliz paske jounen jodi a la a lè pou legliz te pran responsabilite li an li pa pranl. E m gen presyon ke anpil legliz ap tante fè yon bagay pou redore blazon yo men anven paske nan lojik nou antre la se kòmsi nou menm n ap fè gwoup bandi pa nou tou. Il n'est pas normal. Se trist sitiyasyon k ap pase nan peyi Dayiti an paske lè w ap gade la kòb ameriken an deja monte. Sak siman m kwè se 1100 pyas. Kilè yon sitwayen kap batay kapab fè yon ti kay pou l rete? Paske chak fwa nap peze sou akseleratè lan se popilasyon an kap peye po kase a. Men popilasyon an tou je suis désolé pour vous paske Thomas Sankara di sa yon pèp ki pa konsyan ke li nan esklavaj, li nan difikilte, li dans la merde. Pa la pèn pou ke moun apitwaye sou sò li. Jounen jodi a la m panse sa k gen la a, popilasyon an se li menm ki ta dwe pran desten l an men. Malerezman, popilasyon an pa konprann anyen. Li prefere rete ajenou epi tann yo egzekite l. Elas, pèp ayisyen, nou pa kapab kontinye konsa ankò. E menm si bandi yo ta anpeche nou pran lari, fò nou fè yo konprann ke nou menm, nou enpòtan pou tèt pa nou. Nou pa enpòtan pou bandi sèlman paske, ekoute byen, lè bandi a fè yon dil de twa, san mil dola, ebyen se nan baz, se zam li achte, se bal li achte pou l pwoteje tèt li, li pa ede nou. E menm lè l ta ede nou, l ap ede nou a petèt 1 pou 100. Donk se nou menm ki pou pran desten nou an men, si nou vle chanje sa, fòk nou pase alaksyon. E mesye bandi yo fò m di nou ke gon jan Ou kenbe yon moun prizonyè, gon lè k ap rive l ap revòlte. M ap ba nou yon ti egzanp tou piti pou m fini. Yon nèg ki toujou sou, chak jou l sòti nan lari, li sou, li antre nan kay li, li joure madanm ni, li bat madanm ni. Epi yon jou, madanm nan deside pou l revòlte. Pandan misye sòti nan lari, madanm nan chache yon gwo bout baton li mete nan kay la, epi pandan misye antre l kòmanse joure fi a, ebyen fi a kraze l anba baton, li kite l pour mort. Merci la famille Kom toujou Un maximum de commentaires Un maximum de partage Mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pouw nou dir ke vou apresye le travay pu apre kes kon di?